Mwen zanmim kou matlo jezi k achte vi mwen lè map pran bagay sa m santim ta pann tèt mwen map kite travay mwen se jis poum espyonel nan siveye madanm mwen yon jou sou li m tonbe sou kabann ak yon nèg kap mande bak chat e yo fin wèm yo pantan yo dim sam wè a se pa vre aah relasyon sa mwen krazel men poto yo la. Se manti l pap janm renmen nan vil ankò kounya Raboday kachte diyite yo Lespri yo sal koz yo anpile sou twotwa Se paran yo k fè chwa pou pitit fi yo Sa rann yo pa konn sa ki lanmou ankò Akoz yo pran filing nan twonpe naj yo Nan chèche dyaspora nan pran videyo sou tiktok Pa gen chans nan lanmou Nan lanmou